An kòm sila a se konsa nèg yo deside pou yo fini avèk ti Ayiti cheri nou an, se konsa nèg nan leta a deside pou yo vann Ayiti ak blan, se konsa Nèg yo deside aprè tout sa dominiken ap fè nou pase jodia ou pral wè gen sòlda dominiken ki yo menm pral ebyen poze yo an ayiti la a pa rapò avèk Ariel Henry ki li menm mande e konkou mande èd fòs etranjè pou vin nan peyi a e kounya ou pral jwenn de dominiken ki yo menm antre an ayiti bagay yo pral rèd Jodi an se dimanch 9 oktòb 2022 nou kontan rejwenn nou sou kanal Paula TV lakay Haïti pwen kòm. Pou n pote videyo sa pou ou, nou pap pale twòp men nap pran yon ti tan pou nou remèsye tout zanmi, konpatriyòt nou yo ki toujou rete konekte sou kanal sa, ou menm ki fèk abòne avèk nou, ou menm tou ki se ansyen abòne nou nap di ou mèsi paske ou toujou rete konekte avèk nou, ou menm tou ki fè chwa de nou nap di ou mèsi paske ou antre nan fanmi tvlakayhaiti.com nan. Medam e mesye kisa bagay la ye? Ebyen Ariel Henry la ki li menm mande konkou entènasyonal la pou voye fòs militè nan peyi Dayiti pou vin ede l avèk Ayiti oubyen pou vin ede l ak gang yo. Ebyen lè nou konnen gen minis anndan gouvènman Ariel Henry a ki non yo site nan kidnapin, non yo site nan divès zak malonèt, 2 minis ki yo menm te pran prizon deja pou kesyon dwòg, Jodi a se yo kap dirije peyi a. Yo pa ka fè anyen men yo la nan tèt peyi a ap manje kòb leta. Ebyen Ariel Henry la ki li menm selon sa nou gen kòm enfòmasyon son kantite milyon ke boujwa yo bay pou militè sa yo antre nan peyi a. Ariel Henry menm siyen kontra avèk peyi Lèzetazini pou yo menm antre nan peyi a vin met lòd ebyen tout sak genyen kòm richès peyi a yo mèt pote yo ale. Men kisak Ariel Henry a. Ebyen videyo sa nou pote pou ou la nou konnenl pral fèw tris. Nou konnen ou pral ebyen pas yon move jounen men nap diw gen des enfòmasyon fòk ou tande yo paske bagay yo pa ka rete konsa ayisyen mobilize ayisyen alaso ayisyen leve kanpe pou nou di non nou pa vle fòs militè antre nan peyi sa paske nou gen polis nasyonal la nou gen lame menm si anpil moun di son lame po bannann men se lame nou lye. Nou gen anpil gwo kò nan polis la ki yo menm ka mete lòd nan dezòd bandi se paske nèg nan leta a yo nan move dosye yo nan move zak yo pa vle mete polis la ebyen nan travay li pou nèg yo trake bandi antouka medam se mesye gen senatè edo zeni tou ki li menm korije flite grenn minis Ebyen Rika Pyè nou konnen sou prezidan Jovenel Moïse ansanm ak Don Kato ki tap kraze chèz nan palman ki tap kraze ki tap kraze mikwo ki tap kraze espikè ki tap kraze tout sa yo jwenn nan pou pat kite ebyen e donk Jovenel Moïse fè travay li antanke prezidan e jodia la se menm nèg sa yo ki yo menm siye pou militè antre nan peyi a men kisak Ayiti a antouka gen de bagay fòk se ou k pou tande yo nap tounen. Lè w ap gade yon Bertho Dorcé ki rekoni devan tout jounalis ak yon gouvèneman etranje, yon Bertho Dorcé ke yo mande pou yo retire nan tèt pouvwa an Ayiti. Gouvèneman Etazini mande arestasyon Bertho Dorcé. Mentnan, pou ke nou menm le pèp ayisyen pou nou vin aksepte yon kò etranje avèk yon asasen menm gouvèneman ta rekonèt ke ki sipoze arete ke se Bertho Dorcé, kòman ke w twouve sa pou w ta wè ke se menm moun sa yo mentnan an Ayiti pou yo arete l an Ayiti ki nan direksyon tèt ebyen leta peyi an jodi a la kòman ou pral panse ke se menm nèg sa yo ki vin siyen akò avèk le Kanada Lèzetazini pou rantre yon kò pou vin pwoteje yo pandan yo menm yo te rekonèt yo kòm dè asasen dè moun ki sipoze lan prizon anndan peyi a kòman ou vle pou nou pran l mentnan. Batay la se pa batay mwen, se batay tout moun an jeneral, tout pèp ayisyen an ki pa vle dwòg dile nan peyi dirije nou, ki pa vle kòwonpi dirije nou, kòwiptè dirije nou. Ebyen, nou klè, nou klè, il faudrait ke gen batay ki mennen pou ke jan de moun sa yo pa rive ret nan tèt peyi a ankò e ke nou chanje sistèm nan pou ke nou retire peyi a nan tou. Mwen menm sensèman, mwen menm avè w sèlman. Nou pap ka mennen batay la. Nou pap ka pa sèlman. Fòk nou nan moun lòt moun ki pou mete ansanm. Fòk nou mete ini nou. Fòk inifye, fòk inifikasyon sa fèt pou ke batay ke nap mande pou n chanje sistèm nan rive fèt. Men pou l fèt se nan inite, se nan inyon, se pa nan divizyon, se pa nan chirepit. Fòm di w an pasan, èske w konnen jodi an la Sistèm nan li menm se yon sistèm ki fò e k ap kreye, k ap rejenere ojou le jou e k ap enplemante de jou an jou. Ebyen mentnan, jodi an la, mwen kwè m ap lanse yon mesaj bay tout moun ki kwè ke pèp mizilman an nan peyi an, nou mande linite, nou mande tèt ansanm, nou mande kolaborasyon tout moun. Pa dwe gen divizyon antre nou pou n rive chavire sistèm sa a, sistèm ke Prezidan Jovenel t ap goumen kontre li an. Peyi an gen 4 semèn depi l fèmen nan tout entegralite l. Anyen pa fonksyone, lekòl kanpe, inivèsite pa ka fonksyone. Jodi an, Ariel Henry kanpe pil pat sou desizyon l. Dènyeman, gon rimè ki kouri nan lari Pòtoprens kòmkwa ke Ariel Henry demisyone. Tout moun nèt pran lari pou manifeste kontantman yo pa rapò avèk demisyon sa a. Jodi an, selon Mackenson Cangé, kisa n ta dwe fè omwen Byen rapid pou n retire peyi a nan sa l ye la a paske lopital ap soufri, prizonye ap mouri nan prizon, se tout kouch peyi an ki nan yon sitiyasyon difisil. Ki sa n ta dwe fè pou n retire peyi a rapid nan sa l ye la a? Nou menm onivo de adepkra depi byen de tan nou estime ke fodre ke gen sa rele yon dyalòg entèrayisyen. Yon dyalòg ki reyini tout pitit peyi a, ikonpri peyi ki pa ka viv aletranje yo, pou n omwen mete yon bagay, yon plan de devlòpman dirab, yon pwojè de sosyete ki pral pèmèt ke peyi a sòti nan sa li a. Jodi a la mwen renmen kwè ke Ariel Henry echwe nan misyon l. Ariel Henry pa kapab. Men tou, pandan ke li echwe nan misyon e map sinyale tou, Ariel Henry efektivman nou konnen ke se yon prezime Sitiyasyon lamantab, sitiyasyon pa bon, vwala ke men lekòl ouvè, si moun pa ka al lekòl. Yon ensekirite jeneralize, grangou ap monte di sèt wotè anndan peyi an, moun kouri e prèske ti milyon moun pa ka manje. Men li inakseptab sa. Fòk gon bagay ki fèt, fòk gon bagay ki di. Men pou l fèt, nou kwè ke jodi an la, Se yon dyalòg ki pou fèt antre redaktè, antre tout pitit peyi an pou nou mete yon plan de devlòpman dirab k ap pèmèt ke Ayiti ralon souf, k ap pèmèt ke pitit peyi an ralon souf. Sinon, si n toujou kontinye nan silans, nou fè ke Ayiti ap efondre. Kontinye efò de. Mwen gen yon kesyon. Lè wap pale Jis yon instant. Ya make diskou Aristide lè Madame Shirley gen yon vès blan sou yon linèt nan zye l. Bon peyi a kòmanse rekraze depi lè sa. Paske youn nan bagay ki enpòtan se ke lè nou di Duvalier nou voye Duvalier ale, nou voye Duvalier avèk sè byenfè. Duvalier te gen bagay li te fè ki te bon. E se sak fè jodi a nou rete nan kraze brize toutan. Nou pa menm konn sak pou n kraze sa pou n pa kraze. Nou gaze tout bagay. Nou gaze lopital. Bon men kounye an gon pwoblèm gaz. Gon pwoblèm gaz la. Gon pwoblèm gaz. Nou gaze ponp yo. Men se pa pwoblèm ponp yo. Ponp yo w ap bezwen yo demen maten. Lè bagay la vin rezoud. An bagay la p ap rezoud. An n ap ret san gaz la pandan dizan, pandan kenzan, pandan ennan, pandan dezan. Non. Li pral rezoud. L ap rezoud nenpòt ki jan. Ke yo bese gaz la. Ke nou asepte. Kèlkeswa fòm nan gaz la ap bese. Men lè yo pral mete l nan ponp lan. Sa k pral pase. Ou ap gen kounye an letan pou yo rekonstwi ponp lan, paske yo pap rekonstwi l kounye an, pou yo pa kraze l ankò. Donk pral pran yon tan pou jwenn gaz nan tèl ponp, nan tèl ponp, donk ponp gaz la pral kontinye la. Pase gen de bagay pou moun kraze, menm m pa nan kraze. M toujou di yon nèg sa, mwen genyen pati politik pa mwen, m pa janm fè bri avè li, li pa ban m fwen. E depi 2015, mwen gen pati politik mwen, m pa ban m fwen. Mwen poze. Donk, donk, e, silteplè, donk, donk, e, listwa a di klè ke nou batay, n ap batay a tèt nou. Nou pa batay a enmi nou. Nous avons des ennemis. Nou plen enmi la an Ayiti. Men jodi a la tout sa Jovenel t ap di yo, jodi a n ap repete yo. E m wè. e se la m pa padone Ariel Henry premye minis lan ou pa ka yon prezidan mouri epi ou pa kreye bal jistis kounye an ou vin santi kòmsi m ta dwe w te ladan l jodi a la nou pa panse ke Ariel tèlman pè li mande entèvansyon militè a pou l ka sove po l. Paske l pa gen kontwòl peyi Dayiti. Li pèdi kontwòl. Donk jodi a li klè, li klè ke il fo ke nou sispann goumen a tèt nou. Se konsèy pa m men menm kòm ansyen senatè, ansyen majistra e ayisyen de nesans e ne mwen fèt on 21 jiyè 1969 a katrè a katrè senkannsenk di maten nan lopital Sen Michèl de Jakmèl. M s on ayisyen natif natal. J'aime mon pays, m renmen peyi m, jodi a la je suis kòman m ta di sa la bagay la deranje m, bagay la fè m mal anpil pou m wè peyi an tonbe nan sa e nou pral pran yon lòt entèvansyon militè anndan peyi an. Men men m al pi lwen ladan l. M ale pi lwen pou m di ke fò n dakò. Map gade Majorie Michel kap mande de bagay kel te dwe fè depi sou Jovenel. Map tande tout lòt nèg yo kap pale, map gade Ricard Pierre ki se moun Sud-Est paran mwen, ki te senatè peyi mwen, senatè depatman m, senatè peyi m, kap siyen pou entèvansyon militè anndan yon peyi. Se grav. De nèg ki tap kraze parlement. Jete tout chèz voye kaka anndan paleman epi jodi a la nèg ap siyen pou entèvansyon militè a konbyen fwa til de tan nèg yo t antann yo ak Jovenel e m di w nèg yon bagay la demokrasi se sa l ye la demokrasi se sa l ye l pa se li pa li pa lòt bagay men m toujou di nèg yo depi lè m te sou Jovenel m te di Jovenel menm te joure ak Jovenel. Paske Jovenel an 1900 an 2000 an 2017 li te rele mwen li te mande m e alò lè sa nou te e mwen ki te fè kanpay nan Sidès an e Jovenel pat bay yon goud li pat bay yon goud li pat bay yon goud pou l te fè kanpay m te fè kanpay paske Jovenel te pwomèt tou paske lè Jovenel ap pale avè w de regrete memwa podyab. E Jovenel se te yon moun ki te konn peyi a. Se yon nèg ki te, pou mwen, ki te konn peyi a. E podyab li pa t konnen Leta. Men m te gentan konn Leta. Sa vle di l pa fè twòp pwomès paske twòp pwomès la ap mennen l a gwo nan yon ti wonm paske w pa gen mwayen yo. Ou ka byen voulè w vle fè de bagay men w pa gen mwayen yo. Donk e pou n kontinye pou n di ke. La République Dominicaine bò kote w la, si m pa al nan listwa li, m pa kwè, alò m pa fin konnen nèt paske se pa peyi mwen, donk m pa kwè l pran entèvansyon militè depi aprè 1906, m pa kwè. E m pa konnen, m p ap pale sou li paske se pa mon peyi, m pa bezwen konn istwa l byen tou paske se pa peyi m, m ka chèche konn istwa l pou konesans jeneral. Men m pa konnen. Men ankò yon fwa m di nou ke n ap goumen ak tèt nou. Lè Jovenel te di li t ap bay tout bagay, nou tande te gen yon aktè politik ki te di li, lè l te di l ap bay tout bagay pou li ret opouvwa, yo mèt pran premye minis, yo mèt pran tout bagay. Nèg yo tiyèl pito. E tankou jan m toujou di nou, lèzenterè pou yo te touye Jovenel te enpòtan anpil. Paske yo pa p tiye yon nèg ki prezidan de la Repiblik. Pou jus paske li tap pale li tap di si li tap di sa no way misye t atake nèg yo dirèkteman e li te fè nèg yo pèdi anpil lajan donk apati de sa nèg yo tye Jovenel pou ankenn nèg dèyè kòm prezidan dela repiblik pa vin betize avèk sèl alon mòso pati nan boujwazi a paske m wè nou fè nou fè nou pa fè diferans. Paske m tap gade dènyèman 2 grenn ti milat fenè yo tap bat yo te di 2 milat kòmsi m ta dwe yo pran tout milat yo nèt yo mete yo nan yon sèl panye epa vre li pa kapab li pa posib li pa posib paske epa tout milat gen de moun byen detèmine ki gen waf lanmen yo gen de moun ki byen detèmine ki gen kouran lanmen yo gen de moun ki byen detèmine. ki gen gaz lanmè yo. Gen de moun ki byen detèmine ki te gen asfalt ke Jovenel te kòmanse retire. Pase fò m di nou tou ke Jovenel te gentan ap kreye yon elit nwa ki plen lajan ki kite la. Salopri sa yo pa pran anmèrd tou non pou Jovenel. Pandan Jovenel mouri la, yo pa menm pran, o, Jovenel te tèlman fè yo fè kòb. Nèg sa yo ta pran, yo ta pran 15 avoka etranje melanje pou yo fè yon bagay pou Jovenel, yo pa fè, yo pa leve, yo pa leve ti dwèt yo. Yo pa leve ti dwèt yo. Jovenel te gentan kreye plis ke 50 a 80 nèg la an Ayiti pou l te ranplase nèg gran nèg, gran nèg milat yo. Wi Jovenel te gentan fè l, nou pa t konnen. Jovenel te gentan gen yon pakèt nèg la, m pa byen site non yo, men yo konnen, y ap tande la yo konnen. Jovenel te gentan fè yon pakèt nèg milyonè legal wi. Se pa ilegal non. Legal wi. Li te gentan fè yon pakèt. Nèg grangè. Nèg sa yo pa pa leve pous yo. Menm nou konnen nou pa konnen yo nou menm. Se jiske Jovenel mouri. Jovenel mouri asasine. Premyèman madanm li di jan l mouri a. E aprè sa ki jan yo fè bat li konsa. Ki jan yo fè kraze figi yon prezidan konsa. E pa gen nèg ki pi ki fon mèrd. Brèf on avans pou n di ke. Li lè li tan pou nou sispann goumen a tèt nou. E se yon pi gran pwoblèm ke nous avons dans ce pays. Konba nap mennen an, nou pa mennen l pou Ayiti. Nou mennen l pou tèt. Tout konba nèt jiska jodi a la a, konba kap mennen an Ayiti se konba pou tèt nou. Dayè jan ou tande Moïse Jean Charles, le sénateur Moïse Jean, mon collègue, kòlèg mwen, e nou tande li,